I hope you guys see it, wash your hand Dezyèman Hand, you gotta use hand sanitizer Like use that all the time Keep it in your car or in your pocket because it's a small bottle so you can carry it everywhere Third Spray your house It's very important. Nou gen anpil lòt prekosyon ke nou kapab pran kont coronavirus la. Bay moun ki bò kote, bay distans a moun ke ou pral rankontre. Si ou pral shopping, lè ou rive nan shop la, ou bay distans de 6 mèt, yon bagay konsa. Rete lwen moun, pa bay lamen a moun. Sa ki pi enpòtan, pa bo fanm.